J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple, qui depuis 8 ans souffre des abus et du génocide du régime de Kiev. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calme aujourd'hui, si possible restez chez vous. Le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo Monsieur l'ambassadeur, vous voulez que je le fasse Maintenant, est-ce que je devrais le faire oh, Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie au nom de l'humanité. Ne permettez pas de commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. Larisi fè yon atak yè swa. Larisi fè konnen atak li fè a se pou kapab pwoteje separatis pro-Ris yo. Tande byen, Ikrèn genyen plizyè rejyon ladann. Men rejyon sa yo deside pou yo vin rejyon otonòm. Sa vle di, yo sou kont tèt yo. Pami rejyon sa yo genyen Donbas, genyen Lugans. genyen Krime, pou n site sa yo sèlman. Rejyon sa yo deside ebyen pou yo otonòm e yo menm yo vle kolabore avèk Larisi. Se sa k fè yo rele yo Pro-Ris. Separatist, nou toujou tande sa nan nouvèl lè y ap pale franse, separatist. Pro Russe. Ebyen kisa k pase nan rejyon sa yo? An diplomasi, gen anpil bagay yon nèg ou kapab itilize pou pase a laksyon. Vladimir Putin, depi kelke tan, li ap egzèse yon sòt de parad militè nan rejyon sa yo. Parad militè sa yo, koze anpil lapèrèz pa bò kote otorite Ikrenyèn yo. Ebyen kesyon sa m ta kapab di li ale devan L'ONU, li ale devan Inyon Ewopeyèn, lè 27, ebyen y ap bouyi zen an. Men ekoute, lè gen yon pwoblèm konsa ki pase, fòk genyen sa n ta kapab rele yon sòt de balè diplomatik Sa vle di tout prezidan ap wè si yo kapab mete men la pou jwe yon wòl medyatè pou rezoud pwoblèm nan. Dènye moun ki ap antre nan mitan jwèt la la pou ta kapab wè kòman yo jere sa, se le prezidan fransè Emmanuel Macron. Men ekoute, eske m ta kapab di misyon diplomatik sa li rive reyisi? Pa sur. Ebyen kisa k pase? Pandan nèg yo ap fè rankont diplomatik y ap rankontre avèk Poutine pou ta kapab. Retire militè sa yo nan rejyon sa yo paske yo santi pral gen sa n ta kapab rele yon sòt denvazyon ris. Anpil moun pale. Prezidan ameriken an, Joe Biden pale. Anthony Blinken, sekretè deta ameriken li menm li pale. Volodymyr Zelensky li menm tou li pale li di ekoute la Risi toujou genyen pwojè sa nan tèt li. Ebyen ekoute, yè aprè midi vin genyen yon enfòmasyon ki ap siakile kòm kwa Ikrèn gen entansyon atake rejyon sa yo. Ebyen, m kwè minis afè etranjè lan oubyen charje dafè nan ministè lan, li pran la pawòl pou l di ke Ikrèn pa gen ankenn entansyon konsa, se la Risi de preferans ki li menm ap manifeste lide pou ta kapab fè yon envazyon Ris an Ikrèn. Ki sa k pase? Dan laprè midi, lakay nou dan lasware, yo pote boure sou Ikrèn. Ebyen sa w tande a la, anpil zòn ansèkle e ke Larisi li menm li pase a laksyon. Nou pral ba ou kèlke detay a la minit prè. Men sa k te pase nan tèl lè, paske nou konnen se RL Prod, donk nou mande m pou m entèveni sou dosye sila a, puiske se yon dosye espesyal, ebyen nou menm nou pral ba ou tout enfòmasyon kòman dewoulman aktyalite a ye. Nou prale vit! Larisi lanse jedi 24 fevriye a yon operasyon militè de grand anplè an Ikrèn. Konba yo apwoche vè Kyèf ki se kapital la epi Moskou li menm deklare li deja detwi 74 enstalasyon militè. Nan peyi Ikrèn deja genyen plizyè dizèn moun ki pèdi lavi yo. Li detui sistèm defans anti-aeryèn nan epi tou li mete li hors sèvis. Baz aeryèn Ikrèn tou, li anonse, antretan, ke separatist pro-Ris ki nan lès peyi Ikrèn ebyen kòmanse ap pran tèritwa. Konba yo toujou ap fèt pou kouwè l ye la a nan plizyè rejyon nan peyi a e notaman nan rejyon Kyèf. Ap genyen sa n ta kapab rele yon somè prese prese otan ki se òganizasyon Transatlantik Nò ebyen pou kapab deside sou kesyon sila a, yon somè ki ap fèt pa vizyo konferans. Somè sa li enpòtan anpil paske prezidan Tèk lan Rechaptay Pèdoan ki li menm te gen yon toune li pral fè an Afrik, Li oblije e koute ebyen toune sila a pou kapab vin patisipe nan somè sila a ki pral genyen desizyon kap pran. Men avan tou fòn di ke Inyon Ewopeyèn, Lèzetazini, yo menm yo pran sanksyon kont Larisi avan menm Larisi te pase a laksyon pou kapab atake Ikrèn. Nan sanksyon sa yo ke yo pran se pa de sanksyon ki m ta kapab di fè twòp enpakt. E koute byen, yo vize 350 parlemantè nan Douma. E yo pa vize, m ta kapab di Vladimir Poutine. Yo al eseye vize des oligak ki nan rejim Ris lan, Vladimir Poutine, des proches de Vladimir Poutine. E byen e koute, yo vize tou kelke bank. Bank sa yo yo vize yo, anpil moun ki te gen lajan nan bank sa yo deja rapatriye lajan sa yo. Mete yo nan bank rus. Tande byen wi. E oligak sa yo, Vladimir Putin te deja di yo ke, Ekoute nou som ouvè, tout sa nou genyen, tout byen nou genyen a letranje, pran yo, envesti yo nan peyi la Russie. Donk, sa pa genyen twop enpotans. Sou kesyon m ta kapab di gazoduc Nord Stream 2 an, kote Almay li menm li koupe kontra sila a, Fò n di ke, èske sa pral gen enpak? Ebyen, gen yon pakèt ti peyi Larisi te konn founi petwòl, ebyen peyi sa yo sa kòmanse gen yon enpak sou yo. Donk peyi sa yo pral kòmanse leve kanpe. Epi gen yon lòt bagay pou nou konprann tou. E batay sa ki kòmanse a la a, li deja. M ta kapab di genyen yon enpak ekonomik, paske petwòl la li deja moute nan zòn sa yo. Konsekans ekonomik lan li fò anpil paske legim, manje, tout bagay sa yo deja monte nan yon seri de peyi vwazen. Ministè Defans Ris bat bravo pou dewoulman envazyon sila. Tout lè tach asinye o gwoup de militè de Fòs Zame de la Federasyon de Risi pou lajounen ont ete ranpli avèk siksè, se sa pòt pawòl la fè konnen. Plis pase 800 moun jwenn arestasyon yo jedi pa bò kote lapolis Ris nan okazyon manifestasyon kont gè nan peyi Ikrèn nan plizyè vil egalman, daprè sa ong spesyalize OVD Info fè konnen. Mezon Blanch anonse diskou Joe Biden. Wayòm Ini li menm enpoze nouvèl seri sanksyon kont Larisi nan sa ki gen a wè ak envazyon Ikrèn, li entèdi konpayi ayeryèn Aeroflot epi sible sektè bankè, ekspòtasyon, teknolojik ak 5 òm dafè. Fòk nou di ke plis pase 4 mil. Ikrenyen travèse fwontyè avèk Moldavi jedi an pou kapab jwenn refij apre atak sila. Bagay yo anpil. E pli ta, li posib pou n fè yon lòt emisyon paske nou pral fè yon rale spesyal pral gen anpil detay e n ap vini avèk kèlke chif pou nou tou. Men ekoute, tande, kèlè la pozisyon de. Sèten peyi dan la rejyon. N ap vini avèk m ta kapab di yon pozisyon mi fig mi rezen de la pa de la Chin. Evolisyon de eleman de langaj sou Likrèn kote chinwa. Genyen de akdyektif pou yon moun kapab kenbe pa rapò ak pozisyon la Chin, konplèks e lejitim. La Chin rekonèt kontèks istorik konplèks kesyon ikrenyèn nan. e konprann ke preokipasyon lejitim sekirite Larisi. Donk se trè diplomatik paske pa bliye ke Lachin se yon soutyen m ta kapab di enfayible Larisi. E kounye a la nou pral fè yon ti analiz pou n di ke poukwa Poutin a pri sèt desizyon. Tande byen, Putin te di mesye yo pou pa elarji otan, otan ki se òganizasyon transatlantik nan, pou pa elarji li paske yo pa vle bay Ikrèn tout pouvwa sa a. Sa vle di, si yo elarji li, Ikrèn ap antre nan lotan. E si Ikrèn antre nan lotan, sa pral poze pwoblèm. Paske lè la Russi genyen entansyon pou l atake, li kapab jwenn ripòs. Kounye a la gen yon seri de peyi m ta kapab di, pa egzanp lè w pran Lityani, ou pran Mòldavi, ebyen sa kapab poze pwoblèm tou ak ti peyi sa yo. Donk Vladimir Poutine chita sou sa, ebyen pou fè sa n ta kapab rele. eskalad sa a sou peyi Ikrèn. Kounye a la gon bagay pou nou konprann. Nou vle antre nan analiz yo sou plan politik. Putin konn nèg yo byen pase nou. Paske yo di, lè w dòmi ak Jan, ou konnen wonf Jan. Putin konn Etazini. Etazini di li avè w, epi li pral batay pou ou, e lè yo fin pilonnen w, lè sa a w ap wè l parèt. Lè konsa w pa mete espwa sou. Etazini. E Poutin konprann ke si l atake nèg yo pa pral antre nan yon lojik gè. Petèt ke sa ka rive. Men se sa l mete nan tèt li. E pa bliye Poutin se yon pèsonalite ki domine mond lan. Kit ou vle ou pa. Paske te gen yon epòk li te pran pi gwo prezidan mond lan sou Barack Obama. E pa nenpòt ki moun non Barack Obama. Sa vle di misye te tèlman domine mond lan sou fason li aji, sou fason l fè politik. Sa kapab gen konsekans sou Larisi. Men ekoute, yon nèg tankou Poutin, lè l pral fè jan de bagay sa yo, li fè kalkil li avan. E pa bliye lontan nèg yo te konn ap fè ti jwèt lago avèk Poutin, bay sanksyon epi Poutin menm li fè reprezay. Epi nèg yo oblije poze may yo. Ebyen, jounen jodi a la a, eske nan kad sanksyon ki bay yo, eske Vladimir Poutine li menm tou, li pa pral fè reprezay? Imedyatman Poutine fin gen kontwòl Ikrèn, Ikrèn pral sou kontwòl Larisi. Ki pozisyon oksidanto yo, kisa yo pral fè? Tout moun oblije ap tann paske genyen diplomasi a yo oblije mete devan avan men tout moun ki gentan mouri an Ikrèn yo, yo mouri nèt. Sa vle di, se sa k fè m di nou ke. E nèg yo se nan diplomasi yo plis kwè avan lagè. Men ekoute, fòk genyen yon bagay ki pou prevni moun ki nan soufrans yo. Ekoute, jounen jodi a la se Ikrenyen yo ki nan difikilte. Eske nou konprann? Kounye a la banm di nou yon bagay. Kit Ameriken, kit Larisi. Tout gen konpòtman pa yo. Tande byen, si ou gen yon Ris ki bò kote ou, ou di l ou vle elimine tèl moun, l ap parèt vizaj li, l ap di w ok pa gen pwoblèm m pral fè sa pou ou. Si w gen yon Ameriken ki bò kote ou, ou di ou anvi elimine tèl moun, swa l di w l ap fè sa pou pèsonn pa konnen, oubyen l ap di w a ou mèt pran responsablite w fè l. Eske nou konprann se de nasyon diferan? Men ekoute, dan la reyalite, se prèske la menm choz paske yo tout mechan. An m di nou yon bagay, oksidanto yo, gade byen pou wè sa yo fè. Yo kraze Siri, tande, ban m pran peyi m nan k pi pre a la, yo kraze Ayiti. Yo patisipe, sinon yo patisipe nan kraze Ayiti. Paske lè w di Ayiti, ou wè Lafrans, ou wè Kanada, ou wè Etazini ki pi pre nou an la. Ebyen ki patisipe nan kraze peyi sa. E si w mande m eksplikasyon petèt m kapab fè w yon emisyon spesyal pou m ba w eksplikasyon. Ou pran la Siri, se kèk peyi m ap pran wi mezanmi. La Siri t ap byen mache, menm lè l te gen yon diktatè nan tèt li men jounen jodi a la a, la Siri k te gen lontan an se pa li k gen kounye a. Eske nou konprann? Lè w pran yon peyi tankou Libi ki te gen nan tèt li Kadafi, diktatè se vre men jounen jodi a kot Libi? Sa nou fè? Yo kraze l. Ou pran Irak. Saddam Hussein. Ankò diktatè. Ki sa yo fè? Hein? Jounen jodi a kot Irak? Hein? M ta renmen sa. Lè w pran zòn Afrik la menm se pa pale. Nèg ki gen monopòl sou Afrik la yo konnen. Ebyen ban m di nou. Sa vle di oksidanto yo mechan. E si yo fè sa an kèlke sòt sè ke. La Risi gon ti kras konplisite tou piti. Men yon bagay Vladimir Poutine te di li menm, lè se ti peyi yo nou pral kraze, nou bliye tout konvansyon, tout lwa ki genyen nan chat Nasyon Zini an. Men lè se enterè pa nou, nou mete. Tout lwa yo devan. Kou se lòt moun k ap aji, nou mete tout lwa yo devan. Ebyen se sa. E se pou m di nou kounye a sou ka Putin nan, se prèske la menm choz paske la Risi, Putin se yon nèg ki gen plizyè milya de dola. Men ekoute, moun ap manje sou fatra wi nan peyi la Risi menm jan avèk Ayiti. Di m byen? Hein? On nèg ki rich konsa, on peyi w ap fè avanse konsa, ou te kapab fè yon jan pou ke tout moun. jwenn yon ti bagay pou w viv. Ebyen ban m di w, se tris, paske Poutin, m ta kapab di gen yon konpòteman ansyen nèg ki t ap dirije Larisi yo kòmsi pou enpoze yon bagay, epi li menm pou l di bon ok, m enpoze sa a, se sa k pou mache. Bon, antouka mesye, degaje non, batay, paske nan sa Ayiti ye la a, ebyen li pa ka gade, oubyen li pa ka plenyen pou moun. Ke nou asime responsabilite nou paske se gwo peyi nou ye, lè nou mete ansanm pou n kraze ti peyi, ebyen se ri n ap ri sou ti peyi. Enben jounen jodi a la men bagay la nan kan nou, m panse ke defi sa a, Poutine lanse l, n a degaje nou pou n leve li jan nou kapab. N ap tounen anpe pli ta pou n kapab vini avèk plis.